Elo elo elo elo elo koman nou ye nou tounen anko yon dezyem fwa nan kad seri ke nou ap devlope a nou sonje sa fè byen de jou nou komanse avek yon seri nap pale de kosmovizyon jodia nou pote pou dezyem epizod nan seri sa nap raple w se yon seri ki genyen 5 video ladan l aktyelman wap gade dezyem video a Dezyèm videyo nan seri sa, kisa li vin pote pou nou menm? Jodi a, tit videyo sa, l ap titre, Kòman nou kapab konprann kosmovizyon an nan reyalite chak jou nou? Yah! Kosmovizyon an, puiske chak moun genyen l, jan nou te di l nan premye videyo a, Ebyen kòman chak jou nou viv avèk kosmovizyon pa nou chak la? Depi tou piti, pi fò nan nou, pou nou pa di nou tout, nou toujou tande ti fraz sa a lè nou di chak moun se yon moun. Ki moun ki pa fè fas ak sa? Chak moun se yon moun Jan nou te abòde l nan premye videyo a, nou te di ke kosmovizyon an defini tankou yon reprezantasyon ke yon moun oswa yon gwoup de moun genyen de yon sijè done nan sosyete ke l ap viv la. Men, jiskadat, lè n ap reflechi, gen yon kesyon nou potko janm poze jiskela. E se a kesyon sa a nou ap vini pou nou fè yon gwo bon anndan videyo sa a jodi a. Kisa, daprè ou menm, ki konpoze kosmovizyon yon moun? Nan konpozisyon pou di yon moun se yon moun, ou jwenn yon latriye de antite ki fè moun sa a ap aji, ap panse e ap pale chak jou. Antite sa yo, nou kapab, pou n pa ale twò lwen, site 6 ladan yo. Pami antite ki fòme yon moun pou l aji, pale e reflechi, nou genyen fanmi l, Nimewo 1, Nan ki fanmiy moun sa soti? Nan ki zòn moun sa te leve? Nan ki lekòl moun sa te pase? Ki relijyon moun sa pratike? Ki zanmi moun sa frekante? Sèke lè nou pran ansanm de antite sa yo, yo di. tèl moun, tèl kategori de moun, tèl gwoup de moun, men sa ke l ap pwodui kòm refleksyon, men kòman l ap wè mond lan, men kòman l ap pale. Nou pral kòmanse. Aranje senti w pou nou avanse. Lè nou chita sou antite sa yo, ansanm dantite sa yo, ebyen, yo vin fè baz. ki pou chita refleksyon moun nan. Ebyen, sa yo nou sot site a, fanmi, fòmasyon ke l pran, lekòl li te ye, zanmi l, kote l leve, relijyon l, ebyen tout bagay sa yo, yo vin chita kòm baz pou yo kapab di men ki moun moun sa ye, men ki konpòtman l ap genyen e men ki fason l ap panse. Se yo ki vin fòme kosmovizyon moun sa a. Se ansanm de bagay sa yo ki di men ki valè moun sa ap pwone. Se ansanm de bagay sa yo ki di men ki sa moun sa ap pote kòm jijman nan sosyete a. Se ansanm de antite sa yo ki karakterize moun nan Ki di, Men kòman moun sa a ap panse sou moun, men kòman l ap jije moun, men kòman l ap enteraji ansanm avèk moun. Pou kounye a, nou pral eseye pran de egzanp pou nou sot pou nou montre w kòman antite nou sot site la yo, yo antre lakay yon seri de moun e yo dirije moun sa yo menmsi yo te soti nan menm fanmi. Premye egzanp lan, Nan premye egzanp lan nou genyen Matado ansanm avèk Michèl. Matado avèk Michèl se de frè ki soti nan menm fanmi. Men antite ki konpoze de mesye sa yo. An nou gade. Ou ka poz videyo a pou w obsève byen. Ki pwen de diferans nou jwenn lakay moun sa yo? Nou jwenn ke youn te lekòl kay pè nan anfantiyaj li, lòt la te lekòl nan lise. Youn nan inivèsite UNAP, lòt la nan inivèsite UEH. Youn abite Leyogàn, lòt la abite Petyonvil. Se ke nou gentan rapid vit wè ke mesye sa yo malgre yo siyen Joseph, yo sot nan menm fanmi, yo leve menm kote. Ansanm de pwendide diferan sa yo yo genyen an, sèt yo gen menm relijyon, men nou pral sezi wè kosmovizyon yo chanje. Se pa paske yo leve nan menm fanmi, yo gen menm relijyon ki pral fè yo gen menm kosmovizyon. Sou yon tèl sijè done, sa Matador panse p ap menm ansanm avèk Michel paske yo gon 3 bagay ki separe yo, yo pa genyen menm etid inivè, yo pa fè etid inivèsitè yo menm kote, yo pa abite menm kote e anfantiyaj yo, yo pa t soti nan menm lekòl. An nou pran yon dezyèm egzanp.